Anfen! Medam, matmwazèl e mesye Bwa Kale rive nan komin Tomazo. Yè, popilasyon an akonpanye ansanm avèk lapolis arive mete kòd nan kou 4 bandi. Bandi sa yo ki fè pati de baz 400 mawozo yo trennen yo. Tankou kabrit. Komisè Muscadin bay bwa kale ak yon bandi ki rele Izop Georges alyas Bandi pou lavi, manb gang 5 segond chèf de gang Izo ap dirije. Misye ki tap soti renouvle pwen li nan Aken ebyen pou l vin goumen ansanm avèk lapolis, sa w tande a Pa gen kanpe pa gen kanpe pèp ayisyen se kaka bandi nap gaye nan peyi dayiti aktyèlman la bwa kale nan gonayiv baz gran grif pran kou lapolis mare yon pwisan solda ki rele teyodil jozèf nan okay komisè richmon fè gwo bèk gen kristofè 5 segond kanaran manb gang 5 segond pandan misye tap soti pòtoprens travèse ebyen sa w tande a Komisè Richemond depoze lapat sou li, misye kriye tankou timoun piti e aprè, madanm ni pral mande souple lage mari l, li pa nan gang. Bandi fè pak tomat nan baz Izo 5 segonn mezanmi advèsè a pran kou pèp ayisyen. Depi yè lapolis lanse yon operasyon kanson fè nan baz gang sa a, ebyen anpil bandi kouri kite zam atè e lapolis gentan ranmase divès machin pèp ayisyen. Se kaka bandi kap gaye pandan dènye moman yo la. 2 madanm gang Vitelòm pèp ayisyen ki tap travèse kite lwès pou rantre nan sidès peyi a anba kòd nan komin Jakmèl. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou tak 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike, pataje videyo a pou travay la kapab avanse Zanmi pa w Fouco. Yes medam matmwazèl e mesye jan kem te anonsew moun tomazo fè bwa kale sou 4 bandi bandi sa yo ki fè pati de baz 400 marozo gon seri de zòn nan komin nan moun nan kouri kite kay yo akoz bandi anvayi yon pakèt moun yo pran yo kidnape popilasyon ap rele anmweyy ebyen pèp ayisyen Popilasyon an nan tèt kole ansanm avèk lapolis, yo arive mennen yon kokennchenn operasyon e divès bandi pase anba flanm dife, anba kout wòch. Lè w ap gade videyo a kòman yo mare nèg yo tankou kabrit Tomazo s on bagay ekstrawòdinè. Moun Tomazo, mwah, nou gen talan, nou gen talan. E nan kay kote bandi yo te ye a, yo mete dife nan kay la, byenke kay la se pa t pou bandi yo, se moun ki t ap viv nan kay la yo te kouri dèyè yo, fè yo kite kay yo. Ebyen, medam, matmwazèl e mesye, aktyèlman la a, Bouakale a ap frape rèd rèd nan komin Tomazo. Donk nou gen videyo, si tout fwa ou vle wè imaj yo, pa gen pwoblèm, imaj kòman operasyon an te ye, kòman lapolis ansanm avèk popilasyon an t ap mache pran bandi, kòman moun Tomazo mare bandi yo trennen yo tankou kabrit, ou kapab klike sou link ki nan espas kòmantè la. Ou kapab jwenn video sa pwiske video nou pap ka postel. Antouka moun Tomazo kontinye mobilize, kontinye file manchèt nou pwiske nou pa kapab ap kouri kite zòn nan bay bandi se bandi yo ki pou kouri. Komisè Muscadin refèl ankò! Komisè Muscadin ki pa nan rans ansanm avèk bandi, el menm deklare, sil pa son semèn li pa pa son bandi anba danl li pa santil byen pèp ayisyen. Komisè Muscadin arive vide atè yon gwo bandi ki rele Izop Jòj Misye ki gen yon ti non jwèt ki rele Bandi pou lavi, misye gen gwo tatou sou lestomak li ki make Bandi pou lavi. Ou kwè se koze nan peyi sila? Misye se manb gang 5 segond Izo ap dirije nan Vilaj de Dye pèp ayisyen. Ebyen, Komisè Muscadin vide bal sou misye nan lokalite Sen Michel, yon lokalite nan Miragwàn, pandan misye t ap soti Aken. Misye sot renouvle pwen l pèp ayisyen pou l vin goumen ansanm avèk lapolis, epi sa w tande a, pandan l ap pase, Komisè Muscadin, tow, tow, tow, epi l mete pwen final nan lavi misye Kaka misye gaye pèp ayisyen. Ayayayy mon Dieu nap gaye kaka bandi map fè ou konnen Lè nouvèl sa tonbe ebyen gouvènman pap kontan, Ariel Henry pap kontan, minis jistis teritwa pèdi a pap kontan, komisè Muscadin mwah I love you so much kontinye gaye kontinye gaye kaka vakabon. Toujou nan sid peyi a medam madmwazèl e mesye komisè Richemond mare kou krab Christopher 5 segond kanaran. Komisè a mare l pandan l ap soti Pòtoprens pou l rantre nan sid peyi a, li t ap vin wè madanm ni, li anba kòd e non sèlman sa tou, misye pete kriye. Bon, mwen ti jan confuse, m pa konn si misye se yon fanm, si l se yon gason. Men pèp ayisyen, silvouplè, an nou ede m gade èske misye se yon fanm oubyen èske l se yon gason? Se ekstrèmeman enpòtan. Chef la oh pou sa menm ou di fò la men a ok epa ou Christopher a. M rele Christopher Chambly chef la. 5 segond. Ah chef la wap akize m pou initil bagay m pa konnen ou di m 5 segond sa m pral fè nan 5 segond chef. Li ka pa 5 segond men l 5 minit chef la fò pa ensi. Chef la m pa nan anyen non chef. Men sa ou ou gason westera konsa kalmw m pa nan anyen non chef la apa wap akizem an Christopher 5 seconde chef men se kwa listwa an sa se garçon an pèp ayisyen m confuse men se ti chemiz se ti chemizèt li a m renmen. Frè se sè byen eme dim ki stil de moun ki renmen mete ti bagay ti jou ou a bay nan lanmè gason ki ki ti kòsay sa hein ki ti kòsay sa li m pa ka konprann. M di w sa deja yo menm yo leve menm anlè yo menm yo m abite delma 65 chèf la kote m ye a la pa gen bagay sa depi w vini y ap boule w ou tande m yo pa lan bagay sa bò lakay mwen. Bon lakay mwen pa gen bagay sa m vin wè aprè la m vin wè w kare chèf la m vin wè madanm mwen a pitit mwen m pral wè manman m pou m retounen men rapid manman m chadonyè manman m pral vwayaje l al rete chadonyè pou l vwayaje w tande m li mete bagay li o chèf la w ap akize m pou initil gade figi a byen pou w wè si se mwen menm chèf la bagay li o chèf la w ap akize m pou initil. Mezanmi chef la pa akizel. Ebyen pèp ayisyen apre Christophe te fin pale yes Christophe yon ti jan dous malad hahahaha anmweyy gadon Christo Christi ebyen pèp ayisyen kounya la nou pral gade e tande deklarasyon madame Christophe. Non pam se François Lovencian. Talè Ou son fanm oubyen ou son gason wè li plis sanble a gason ke fanm lòt la plis sanble a fanm ke non gad on koup pèp ayisyen non sa son vrè koup waw qu'est-ce qui se passe ma chérie le ou la chérie je ne sais pas an avance. Bon m ansanm avèk Kris Sovè nou pral gen 4 an depi n ansanm nan nou gen yon pitit li apèn gen 1 an 4 me a la sot fè l 1 an li te sot pòtoprens pou l te vin fete fèt pitit li Kounye a jan pwoblèm yo ye, li pa t gen lajan pou l moute bagay. Li gen yon kouzen l ki rele Fari, te di l ap voye yon ti transfè pou li pou l ka moute, pou l ka tou achte bagay pou bebe. Anvan sa, kouzen l, gen yon kouzen l ki rele Richa ki te voye senmil goud pou li pou l te ka moute Chadonyè pou l al wè manman l. Kounye a la, depi yè nou te prale, nou pa t gen tan ale akoz nou t ap lave pou bebe, nou vin ale nan maten. Li vin li pase lakay la li relem kounam soti avèl bagay. Ou wè eske ou wè pèp ayisyen gade kòman dam nan kalm on dam bon je ne sais pas gade kòlmanl kalm poul espliken men tandiske Christopher misye wi chèf la wap akizem wap akizem chèf la mwen menm Christopher gade figim byen men Christo Christo han non wè la. Gon dezekilib nan relasyon an. Bagay yo, m pran bebe, nou pran taksi, n al nan stasyon chadonyè. Pou n al negosye avèk yon chofè, chofè machin nan, kounya la li di 2000 goud pou n al chadonyè. Kounya la, tout bagay ok, li te fin peye chofè a. Kounya tan an gen yon lòt mesye ki gen yon fanm. Madanm li anndan machin nan avèk pitit li. Kounya la te gen yon lòt demwazèl ki te chita. Li di l, ou pa gen pitit, chita devan men m pa ka chita devan machin nan avèk timoun nan. Kounya sa vin regle. Vrèman m vin chita devan. Kounya tan l te anlè a m rele l m di pou chofè pran bwat ki gen bibon bebe a mwen desann avè l pou mwen lè l bezwen bwè pou l ka bwè. Kounya la tan li desann pote l ban mwen, te gen valiz rad li a, li di va mete l devan pou pafen an pa kraze. Akoz valiz la pat gen zip, bagay pou rad yo pa deboule, bagay. Vrèman l fè sa. Tan l ap pale ansanm ak li konsa, gon machin wouj ki parèt epi 2 nèg desann, yo pran l. Yo di avanse, avanse. 2 nèg sa yo polisye yo ye oubyen? Bon m pa konn si se polisye yo ye non. Bon yo t avèk zam nan men yo, bon m pa. Kounya la yo pran l yo bagay li tan lap rale pyès li konsa yo bal yon baron baleye yo mete yo mete l atè yo di kouche kounya li lap di de men l anlè lap di konsa l pa nan anyen l pa nan anyen ki dwòl bagay e madanm li a pitit li pral wè l pral ka manman l ka chadonyè bagay yo pa okipe l yo moutre l yon foto ki pa menm li menm yo di se pa li ki sofè a li di non bagay Kounya tan map rele map kriye bagay m ti m nan te sou bra m kounya la yo di m ret andan machin nan kounya la lòt la ki ansanm avè lòt 2 yo youn ladan yo di kwa fèmen bouch ou la talè m ta pran w la tou swa m tire w kwa l di m kounya la map kriye lòt moun yo di kwa ret andan machin nan moun ki ap swiv bagay yo di ret andan machin nan bagay map kriye m di bon li pa nan anyen ki dwòl bagay epi machin nan avanse pi devan. Yo fè misye leve, tan misye antre anndan machin nan li tounen li vin moutre m foto a li di se Bakri chofè, m di non e pa mari m nan, sa e pa mari m nan, konsa m ap kriye. Epi yo ale ansanm avè l vin lakay gran sè l, m di l kay yo arete frè l. Kounya la map swiv sèl ap fè bagay. Kisa kisa Christopher konn fè kòm aktivite menm? Bon li konn fè pou pitit li fè nenpòt bagay konn gen beton an la li fèl li pa may poul bagay beton an li konn rele kouzenl Richard li dil bezwen ti kòb voye pou li konn rele matant li Ancy poul voye mizik a matant bebe malad wi l voye pou li. Parenn bebe ki rele Jeff aktyèlman la swalo kap bon m pa konnen li konn voye kòb pou li bagay lap chache. Ala tranka pou lave kay tè papa. Moun yo genlè chanje sèks nan relasyon an. Antouka komisè Richemond mwen swete ke bon jan limyè fèt nan dosye a pou n konnen èske vrèman Christopher son manb 5 segond Canarans oubyen èske Christopher Eh vwala lòm eh pèp ayisyen. Towo sa wap gade la a se yon manb gang baz gran grif ak kokorat san ras. Misye nan tou 2 pèp ayisyen li pa nan rans. Lapolis mare l nan savann wonn yè jedi a nan Savadrond ki se yon seksyon kominal Bayonè nan Gonayiv. Misye se tou 2, misye se manb tou 2 gang kap bay pwoblèm nan depatman Latibonit la. Misye doub sim pèp ayisyen, dèyè l nan baz Gran Grif, tèt li nan baz Kokorat san ras. Eske w konprann kòman bagay la ye? Donk, lapolis arive depoze lapat sou misye. Gade figil byen wap wè li make wi mwen se sa vre. E sa poko janm anyen non pèp ayisyen. Se ti foto sa k touyem nèt. Nan kelkeswa les circonstances informe t postè nan djaz la. Waww Waww mete postè mete Ket eskem ka fon postè. Non pou m wè. Eeyy mete poste nan djket la popo silvp non genle gon gon seri de polisye se manken yo ye pep ayisyen. Jkonpran ryen. Gade koman misye poste Gade koman l fè kou a An Li gen zo la ki byen parèt On dirè se pou magazin Vogue l ap poste wi papa Ayisyen Men se pou lapopo Se nan prizon w prale Hahahaha Eeyy Talè Non fò m ta gen zo Fò m ta al mèg anvan Wè m pral fè spò pou m mèg papa Ayisyen Pou m ka fè yon ti foto konsa Ban m wè Lonje kou Wè menm si m lonje kou a papa Ayisyen e gade byen pou wè zo a pap fèt gen twòp grès zo zo a pap parèt an mèt postè nan anmweyy gadon lapòpòt non kèlkeswa lè sikonstans fò kenbe prestans ou ok fò mèt postè nan djaz la. menm jan sanm avèk manb gang kokorat san ras sa. Frèm ak sèm kap koutem, madanm sila wap gade la myanm myanm myanm se madanm chèf de gang Vitelòm kap opere nan Tabarre ak Petyonvil. Se 2 fanm wi yo met anba kòd la silvouplè. Betina Fleranvil, fanm dous chèf de gang Vitelòm anba kòd nan Jakmèl. Yè 10 me a, lapolis nan Jakmèl, nan tèt kole ansanm avèk komisarya Leyogàn, rive mare l kou krab. Ebyen, lapolis ki mare l nan Jakmèl, se nan moman li t ap deloje nan Lwès pou ke li te vin enstale l nan Sidès peyi a, pèp ayisyen. Ebyen gen yon minibus ki tap transpòte baklanklan manzè, ebyen pèp ayisyen lèl rive kafou di pò nan Leyogàn lapolis tchekel li gentan desann bis la l monte yon lòt yo kenbe bis la pèp ayisyen ebyen lapolis nan jakmèl ta pral depoze lapat sou ti kòmè a. E dezyèm madanm chèf de gang. Vitelòm ki arive anba kòd toujou nan sidès peyi a se Alice Nancy ki genyen 36 lane pèp ki genyen 39 lane pèp ayisyen ki anba kòd nan Jakmèl nan lokalite Lamandou selon sèvis depatmantal polis jidisyè ki fè kout filè sa map raple w depi lè operasyon bwa kale a lanse ebyen gon seri de madanm bandi kap kouri kite kapital la pou ale an pwovens donk lè se la polis ki pran yo yo gon ti chans men lè se popilasyon an se mwah bwa kale pèp ayisyen frèm ak sèm kap koutem bagay yo konplike nan baz 5 segond. Depi yè, lapolis nasyonal anonse yo pran direksyon baz 5 segond nan Vilaj de Dye. Sou Bisantnè, anpil katouch te tire. E m te menm fè nou konnen si ke gon moun ki genyen pou l fè wout Matisan, Leyogàn, Pòtay Leyogàn, silvouplè pran anpil anpil prekosyon. Yè medam matmwazèl ze mesye anpil bandi fè vwèl pou peyi san chapo pandan dènye moman yo la a nap mande ansanm avèk kretyen vivan kap achte vyann bèf vyann kabrit nan pòtoprens vyann kochon kochon nan kochon an diferan vyann kabrit vyann bèf nan pòtoprens pran anpil anpil prekosyon paske ou ka manje moun silvouplè pran anpil prekosyon paske vyann ret atè. Bandi kouri kite zam atè pèp ayisyen. Lapolis rantre e yo gentan sezi divès machin. Antouka lapopo kontinye frape. E medam matmwazèl e mesye lè operasyon an fini yo di m boul mikwòb pa egziste ankò men kòman mwen menm map debake nan lapolis. Ayayay gen Bondye. Se konsa map debake nan lapolis. Ti manyòk, bon ti bannann jòn, ti fèy ansanm avèk on kòk m pral fon ti bouyon kòk pou lapolis ay la popo silvouplè kitem fon ti bouyon kòk pou nou men tanpri banm matisan an blanch kraze baz 5 segond kraze baz gravin gade banm zòn sa blanch. Se pou m kanpe sou bisantnè a pou m ap gade prent lanmè a anba. Ban mwen l blanch. S on ti bouyon konsa m anvi al fè pou lapopo. Ou konn wè lè fèt nan legliz katolik, gon jan moun yo konn ap mache, ap teke pa ti bèf, ti kabrit, mwen se konsa m anvi debake nan lapolis. Silvouplè lapopo. Banm ti sa pase m renmen m komanse ap preparem la bannann mwen ap rèk poum fon ti bouyon nan baz la polis pou mesye paske aprè operasyon an pèp ayisyen yo ap merite yon bon bon ti bouyon nan gou jezi. Medam matmwazèl e mesye nan depatman nò peyi a lapolis arive mete anba kòd endividi sa wap gade la kote. Kesyon Kote endividi a? Humm, m'ap chèche l pou ou, vwala! Towo sa w'ap gade la a, lapolis nan Nò peyi a, arive mete l anba kòd. Misye rele Jelen Jimmy. Jelen Jimmy alyas Ti Blan, men, ou pa ka ble maren epi yo rele ou alyas Ti Blan. C'est quoi l'histoire? Wè kèlkeswa lè sik men sak pase mesye yo genlè bat fè ak vizaj yo pandan dènye moman yo lapolis silvouplè bonm on ti limyè mesye yo genlè nan mannequinaj je ne comprends rien humm se tris wi. Misye ki rele Gelin Jimmy, alyas Ti Blan, jwenn arestasyon l nan lokalite Gwasimal nan Sen Rafayèl 8 me ki sot pase a la. Misye genyen 32 lane, moun nan zòn nan fè konnen li se manb gang 400 Mawozo. Kèlkeswa lè sikonstans pèp ayisyen fò toujou kenbe matirite ou fò gen matirite eeyy gadon matirite bandi ap bandi an gen tu konpran lap gade o dela o dela de limajinasyon li nan yon lòt inivè hahaha li nan yon lòt inivè pèp ayisyen gadel byen kòmanl poste gade sousi a sèlman yon ti kout kreyonl manke. Misye te ka poste wi. Gade figi a byen zo, figi a travay pèp ay, figi a di. Oh my God! Antouka la popo kontinye frape, kontinye mete prensip sou vakabon. N ap retounen nan departeman Latibonit, divès kretyen vivan kidnape yè jedi a nan vale Latibonit pa gang Kokorat San Ras. Bandi sa yo ki leve divès moun, Epi, yo rantre nan sid de Gonayiv la ansanm ak yo. Sa w tande a, moun sa yo fin pran, yo ale nan zòn ki rele Jouwanis nan Lestè ak moun sa yo pou sekestre yo. Ebyen, pèp ayisyen, nou raple nou nan jou pase yo, popilasyon ansanm avèk lapolis te debake nan zòn sa a, divès kay te boule. Ebyen gang yo pa sispann opere. Gen yon lòt pasaje ki te pete kouri ebyen pèp ayisyen yo tire sou li li pran plizyè bal nan pye ebyen pasaje sa se te pastè Jolizyen Pierre aktyèlman la a kap resevwa swen nesesè. M ranmase pakèt mwen kòz abitan pa mize lavil m prale men map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun nap kwaze nan w lòt videyo orevwa.